Si nèg ak fanm san sèvèl nan peyi sila a te gen chans jwenn efas kreyon lavi a, ala fè yo ta fè, moun sa yo ki pase tout vi yo ap destabilize, divize pou renye, met dife nan byen Leta. Erezman, medam, matmwazèl e mesye, chan ti pwovèb kreyòl la di l, Bondye bay chen an maleng nan kote l pa ka grate. Sinon, kantite betiz mesye dam sa yo fè pandan Jovenel Moïse te prezidan, si yo te gen chans efase yo, ha ha, yo t ap sèl mèt eseyè nan peyi Dayiti. Fantom 509, ou raple w ekip zonbi sa yo? O o, grann Brigitte, Yanick Joseph te alatèt, jounen jodi a k ap kriye, hee. Fantom 509 te fè nan peyi sila a. Adje! Sèl achiv k ap rete. E jou va jou vyen, jistis Bondye se kabwèt bèf, tout kretyen vivan ki te viktim anba men teworis sa yo gen pou jwenn jistis yo kanmenm. Rale chèz ou! ou pral wè. Rosemon Jean mezanmi pa gen pase mesye sa non li frape el tranble la repiblik li pase pran matmwazèl Steeven Benoit li pase pran bawon Youri Latortue san bliye bandi yo kap teworize popilasyon an nan katye popilè yo. Frè e sè byeneme, 3 mesye sa yo ki te anonse imedyatman Jovenel pa la yo pral bay sekirite jounen jodi a se pou yo bay sekirite a. Ou pral tande deklarasyon Rosemond Jean. Mwen envite ou rale chèz ou chita. Fouco zanmi enfo pa ou rantre lakay ou se yon plezi. Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete. Bonjour, bonswa tout moun, ki jan nou ye? Ankò yon lòt fwa m'ap di ou mèsi. Mèsi paske ou fè n konfyans pou nou enfòme ou, mèsi pou fidelite ou ak pasyans ou. Mèsi paske ou like, mèsi paske ou abone e mèsi paske ou pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil anpil. Ankò yon lòt fwa, si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon pa w la pou w pa rate okenn videyo zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont maten an. E kont sa a ki se te mwen pral flannen, mwen wè 2 chemen, mwen fè nan tou 2. Mèsi avèk chak fanatik ki te kòmante, repons lan se pantalon. Ann pati krikrak pou nouvo kont nou genyen. Mwen leve tout moun san ke m pa fè bri. Mwen leve tout moun nan dòmi san ke m pa fè bri. pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. Soti nan lane 2020 pou rive nan lane 2021, mezanmi, se pa 2 a 3 dega yon gwoup teroris ki rele Fantom 509 te fè nan peyi Dayiti. Mouvman sa ki te kòmanse nan mouvman sendika ki pral tonbe nan kraze brize, se gade n gade, se tande n tande n, lapolis ap di palè nasyonal tèt dwat, mande m sa yo pral fè, m pa konnen. Lè w tande fantom 509 nan lari, kretyen vivan viktim, lapolis viktim, yo boule enstitisyon, yo boule machin, yo boule moto, yo kraze brize, yo tire katouch, frè e sè byeneme, ebyen, Hier se pa de chifonnen yo pa chifonnen Yanick Joseph. E nan moman se ti tebouldimas yo ap fè pou li. E ti tebouldimas yo ap fè pou li. Yo ap koule tèt li ansanm avèk zèb amè yo ap fwote l pèp ayisyen pase l kofre. Li kofre! E ti fèy toptop, fèy lougawou yo ap bouyi ba li pou tansyon. Ay lèm dou yo tou fou nan la yo tou fou nan liè. Fanm vanyan. Palè nasyonal tèt dwat yon konba ret yon konba. Libète ou lamò. Jounen jodi ou pral chèche premye minis pou fè kisa? Pou wè kòman yo te ka retire entèdiksyon depa dèyèw ki kote ou prale ou pral usa men kot libète ou lamò a? Ala kote bay abolotcho mesye se peyi sila. Ebyen medam matmwazèl e mesye, pandan madanm nan tap kriye, bon nou pa konn son vrè kri, bay je yo tèlman chèch nan la repiblik, ebyen fòk mwen diw, li tap mande, poukisa manda? Eske m vòlè? Eske se pou de chevem? Bon ou konprann. Donk. Men yo bliye kantite dega yo te fè pandan Jovenel Moïse te la paske lè ou son san sèvèl, lè to son zonbi, se pa pou san rezon yo te rele tèt yo fantom nan paske son bann zonbi pèp ayisyen ki genyen divès oungan ki kanpe dèyè yo. Oungan yo di yo fè agoch yo fè agoch, oungan di yo fè adwat yo fè adwat men yo bliye. Kou oungan fin itilize yo, ebyen l ap just lage yo nan savann nan, ki sa k pral pase kounya la a, ebyen yo tout ap retounen nan menm vye eta a, epi bòs la menm ap byen pase yon lòt kote, li bliye yo, yo fini nan larepiblik, pa gen anyen yo kapab fè, e zonbi yo te ye. A chak fwa yo te soti pran lari, yo te pwouve ke bòs la byen peye yo. Yo te pwouve kapasite yo. Yo te pwouve batay yo ap fè a. Yo te pwouve yo pa nan rans. Yo te pwouve yo san pitye. E menm polisye parèy yo, yo te san pitye pou yo, yo te mete bal sou yo tou. Ou kapab raple ou asasina Patrick Anozar. E mesye dam sa yo devan yo te tèlman plen men yo, yo rantre nan komisarya, kase komisarya. Yo pase nan ministè planifikasyon, gade nou yo vandalize sa. Yo pase nan divès biwo ONI, yo leve bwat kat idantite moun, yo ap pete kouri, yo gaye, yo boule, etsetera. Anpil dega te fèt pèp ayisyen. Jounen jodi a, Yanick Joseph ki te akonpanye avèk pil bann lòt Polisye mele avek gang ki tap mache mete dife 4 kwen peyi a, m ta renmen konnen a ki kat li te fè paspò. Kat dè malò ki gen? Donk, moun ki nan katye popilè yo, se yo menm ki toujou pran pi move kou a pase yo menm yo pèdi ni sak ni krab. Ebyen medam matmwazèl e mesye rapidman. An nou an nou fè ti rapèl sa a pou nou fè Yanick sonje ki kote l soti, ki konba l t ap mennen e si jounen jodi a l gon papye tenbre dèyè l, si yo wè yo ap chifonnen l byen ke se menm yo menm nan jounen jodi a ki divize pase li pa nan bèchon jwa e y al sou kote. Bon lè m te wè li nan Petyonvil gade non li vin rann omaj mwen panse tout bagay te ok pou li wi. M panse tout bagay ok pou li epi kounye a la pou l ap pran tout varad sa yo nan primati men se kwa listwa? Humm adjee se sak rele fè byen se frèt la wi papa isi humm eske w raple w videyo sa lè delegasyon jwè foutbòl yo tap soti beliz pèp ayisyen yon ekip jwè kisa yo gen pou wè ansanm avèk dosye politik kisa yo gen pou wè ansanm avèk fantom 509 e gwo negosyasyon k fèt sinon yo tap met dife yo te ka menm boule jwè yo. oh y ap manifeste, oh chanjman, oh kote kò polisye yo, kòm si yo pa konn wout pou y ale nan vilaj dedye. Ala kote moun yo blofè. Pèp ayisyen, an n gad ti videyo sa ansanm. Ala traka pou lave kay te wi. Gwo manch long sa yo poze tèt ou kesyon kote yo. Tout jounen lapolis ap achte materyèl. Lapolis pa janm gen ase materyèl. Gwo manch long sa yo kote yo te jwenn yo? Kiyès ki rantre yo? A la traka ou boule avèk Ayite. A la traka ou boule avèk Ayite. Adje lavi sa yo. Atò pou sa nou fè nan peyi sa pou nou pa peye? Nou panse n'ap ka viv alèz? Nou panse n'ap ka anpè? Nou youn gen pou nou manje lòt. Ay dife kòmanse pran nan kan dyab la. Jodi a la kòm nou wè 95 se yon defi pou pèp la lè yap manifeste bandi Jovenel Moïse yo yo kanpe la yo pa vle pèp la pase ebyen nou menm nou leve defi a e nou mande Bondye n mouri jounen jodi a si yo pa bann kadav polisye yo pou manman yo kap kriye pou pitit yo nap fout boule peyi sa e nou mande Bondye n pa pase jounen jodi a la nou pral gen deyò nou pral gen kadav polisye. Mesye, gade sa Youri Latortue ka fè, gade sa Lambert ka fè, gade sa lopozisyon ka fè, gade sa phtk ka fè, pèp ayisyen gade sa lavalas ka fè, moun yo pwisan. N ap boule peyi sa, lè w fin boule l kote w ta prale? Epi lè nou fin mete dife, wi blan an, blan an vle pran peyi a. Blan ap pouse do nou epi tout jounen nap fout dife ladan, nap fout dife, ee konsa nap fout dife nan peyi sa, nap boule l, kounya lè w fin boule kote w ta prale? Blan wi kap pran peyi a e blan an, men nou odasye, nou koken, nou visye nou mètdam. Oh! Gade yon nasyon mesye! Heheheey! Yap met dife, yap boule peyi a, yo mande Bondye yo pa pase jounen. Ou te pase jounen an, ou te jwenn kadav la? Ala kote moun yo odasye papa. Epi nan jou pase yo 7 polisye sot tonbe nan lyankou. Ha! Kanmen menm nou menm nan tou e menm gang yo e ou pral gen vitelòm ki touye 4 polisye l kraze komisarya bon e menm fantom yo e solda l nou ye je konpran. M pa tande nou di way, m pa tande nou soti. Se sak rele kote yap plimen koden nou menm ti poul pa antre a wi. Ay fantom a fantom kap batay. Eske w konprann? Nap boule peyi sa, lè w fin boule l kote w prale? Kote w prale, kote w pral rete, kote fanmi w pral rete lè w fin boule l? Epi avan pale, wouyy blan vle pran peyi a, lè w fin boule l la, ou fin boule vye sann nan k rete, pil fatra, wouyy blan vle pran peyi a, blan ap mete nou deyò, yo divize nou, men lè n ap boule ansanm, gade nou nou fè gwo sèman, Bondye disparèt, mwen pa pase jounen. Kou nou gen pou n kase youn aprè lòt. Sensèman, kou nou ap kase youn aprè lòt, donk se tout madichon sa yo wi nou gen nan dèyè nou pèp ayisyen. Paske gon seri de moun kap fon seri de deklarasyon kap fon seri de entèpelasyon wap di men sa kap pase moun nan konsa epa anyen non mil goud la yo bali a wi bouda monnen an k nan menl lan wi ti kòb Dimitri bali a wi ti kòb oligat yo bali a ti kòb boulos bali a wi ay boulos dil te finanse yo ya nan ranse menm li finanse brigad. Ala traka pou lave kay tè. Kontinye kase met nan menm nou gason. Raple Yanick kisa nou te fè, sa nou te di, kote nou ta prale, ha, koman nou te konn kraze, koman nou te konn brize pi jounen jodi a, eske se pou cheve l yo met manda dèyè l? Ahh! Avanse gason. Polisye yo pase plis ke 2 zè de tan y ap mande bakòp. Gen polisye ki pot tèt yo volontèman de Leo. Yo pot tèt yo volontèman pou yo al pran polisye yo anndan. Leonchèl bay lòd pou yo pa sòti, pou yo pa ale pran polisye yo anndan. Ebyen se yon krim òganize. Sa k fè yo fè krim sa sou polisye yo? Se paske yo t ap fè konferans de près nan OEA e menm enstans Jovenel tou. Al chèche kò polisye an nou te voye al mouri anndan. Jodi a Dedeo fè ban nou gaz paske n ap defann polisye vivan yo. N ap di Dedeo nou pa gen pwoblèm zam, nou gen zam, nou gen bal, nou konn batay. Men, yon sèl bagay, aprè masak ki vin fèt sou frè dam nou yo nan vilaj, nou p ap tire sou polisye pou Leon Sal pa kontinye asasine. Yon sou non nou. Nou gen zam, nou gen bal, nou konn batay. Men, rann popilasyon an yon sèvis, touye gang yo, nou konn kote 5 polisye yo te tonbe. Montre Leon Charles li pa anyen. Montre gouvènman an li pa anyen. Manche zam nou epi rantre, mete gason atè. Kòm nou se zonbi, nou pa nan lapolis, nou vin ede sa ki vin jan yo. fè makak nan lari a menm jan avèk dènyeman yo pral chèche Ariel nan ayewopò Toussaint Louverture tandiske chen ap manje kadav polisye yo nan Lyankou. Manche zam nou, desann anba, met bagay pou bandi yo epi pran kò polisye yo. Montre chèf la l pa anyen. Pou pwouve lòt la l pa t anyen, pou pwouve lòt la l pa t chèf, ebyen, lè w monte ou menm, premye operasyon k sipoze fèt, premye tònad ki sipoze pase, se nan baz kote 5 polisye yo te mouri a. Ou janm tande pandan Leon Charles la, gon operasyon k fèt nan Vilaj de Dye? Fo pa ensi. Nou fè lapè avèk yo, yo resevwa lòd, de Dedewo, yo egzekite lòd. Jodi a, m ap di nou, frè dam mwen yo, rejwenn defansè polisye vivan yo pou nou kapab kontinye defann nou. E kò polisye yo k nan vilaj la, n ap di, nèg vilaj, Izo, pa premye responsab de ak sa a. Premye responsab ak sa a, li se Leta ayisyen, li se Jovenel. paske se yo ki ame izo si yo k bay yon zam pou yo fè lajan se pa fòt nou m padone mesye vilaj yo em kondane lè yo sal prezidan gouvènman minis jistis tdo se yo ki ame mesye sa yo pou yo defann tèt yo jounen jodi a map di tout frè dam mwen yo mete grenn nan mouda nou rejwenn popilasyon an rejwenn defansè polisye vivan yo ki se nèg 509 yo ki se nou menm kap defann yo an poun ka fon sèl poun libere peyi a. Pou n libere pèp la, pou n libere jounalis yo, y ap bouke, yo bouke asasinen, y ap ba yo gaz, y ap ba yo bal. Jounen jodi. Talè, talè gason. Ayiti libere, jounalis yo libere, gason. Pèp ayisyen libere, kote nou? Adje papa. Frè se sè byeneme, se la m ap konprann pwovèb kreyòl ki di lajan fè chen danse. lajan fè chen danse, lajan kase wòch, lajan rele pe dyòl, a chen pa konn al kay tayè, ee e la map konprann tout pwovèb kreyòl sa yo, kote yo, pèp la libere deja, jounalis yo sispann mouri, sou gouvènman Ariel la plis mouri, polisye yo sispann mouri, pa pile pa pakèt yo ap tonbe. E jounen jodi a se menm alye gouvèneman an, moun ki te fè gang yo rejwenn lapolis, rejwenn yo nan politik batay, yo menm k ap fizye polisye. M pa tande nou di way. Ah c'est la délivrance. Ann avanse patizan. K nou di mèsi bokou ak tout laprès ki te akonpanye nou. Nou pral antre nan simityè, nou pral disparèt. Eskize. Mèsi bokou. M ap di laprès. M ap di laprès. Operasyon ki voye polisye yo al mouri an, li pat gon objektif ki te fikse, li pat genyen enfòmatè, polisye yo pat gen enfòmatè ki te akonpanye yo. Sa vle di li klè devan zye lemond, polisye yo te al labatwa, yo te voye polisye yo al labatwa. Pa gen plan perimèt, pa gen objektif ki fikse, pa gen enfòmatè. Mèsi bokou. Ou te trouve yo? Humm? Hahahahahaha! Non, Prezidan Sèvil, I love my country, I love my country. Se la w ap konprann, frèz e sè, lè m di w ke lèzanj, lèzanj manke bay rapò sou sa k ap pase nan peyi Dayiti. Et sak rele les anges du ciel ne peuvent comprendre cette grâce infinie non Bondye ban nou grâce infinie peuple haïtien oh non les anges manke bay rapport menm zanj yo ap poze tèt yo kesyon sa kap pase konsa ha yo menm yo pa konprann situation situation an depase yo. Fò m fè yon kout pye nan syèl. Ay gen yon seri de moun ki fè yon seri de deklarasyon, jounen jodi a ou pa ka konprann yo, eehh eehh men kote fòs sa yo pase? Eehh humm. An ale madanm, kontinye lage pou nou, pa gen pwoblèm. Antye a Map salye le mond antye kap gade nou Jodi a Nou menm polisye ki polisye de fomasyon Polisye nan nanm Polisye tout kote Polisye ki pa gen limit Polisye ki se polis nasyonal dayiti Nou rive devan dede yo pou nal mande kò polisye. Talè pèp ayisyen, talè, talè. M pa ka konprann. M pa ka konprann kèt lwa yo gen lwa yo pa fè travay yo non bay lwa yo ta sipoze kase kou moun sa yo tou non fò nou klè ansanm avèk lwa yo ay franchman depi w wè ayisyen sou fè makak li gen pil mouchwa wi chen ou. Li gen pil mouchwa depi sou fè makak li gen mouchwa han Desalin o gou humm o gou batay la humm o gou feray nèg pa fout pase sou fiyèl an non nou pa ka konprann frè ze sèm èzili dantò san konsyans yap rele tout lespri. Yo sot pran lajan yo, yo soti nan lari ap fè makak, epi kounye a la yo rele yon espri met ansanm avè yo pou fè makak. Apre sa lespri a men ap ret kanpe konsa l ap gade w, l ap fè w fè makak tou. Mwen, se premye kote mwen mwen moun jwe a espri, kòmsi fè de entèpelasyon. Ou pa toujou wè lè manifestasyon ap fèt, toujou gon entèpelasyon k pou fèt. e manifestasyon an pap fini pou pa gon de twa moun ki mouri. E manti se pou yon bon revandikasyon se sou blòf nou ye. Nou konn sa. Nou konnen se ti lajan yo ban nou yo mete nou deyò. Men nou pa kab rele espri met sou l ankò. Nou pa ka pa pòv, nou pa ka pa sal, nou pa ka pa mouri tankou chen. Ay nou pa sensè, nou pa serye. An pale moun nan sou fè makak, li rale yon mouchwa li mare l nan. Ah ah yo tou de bo wi. Lè yo nan manifestasyon an wi, Dessalines, Christophe, Yayou, Makandal, lè zansèt. Non, Dessalines gen pou kase kou nou yon jou kanmenm nan site non y, an ven. Ay franchman, moun yo fè makak, yo fè makak. Wi yo gen lespri. Wi, a batay. Humm. Ki batay? Ki kote? Kote yo jounen jodi a? E ti kòb la yo te ba yo a? Mesye, gade sa Prezidan Hyppolite ka fè! Oh! Nèg sa, chapo ba pou ou. Gade sa Prezidan Hyppolite ka fè, mesye! Oh! Li vire lòlòj ti jenn fanm ak ti jenn gason wi nan peyi sa. Li fè nèg fè makak nan larepiblik, men kote lespri sa yo pase? Ala traka pou lave kay te. Kontinye manifeste ma cherie. Yo lye yo ba nou kò polisye yo olye pou yal chèche kò polisye yo yo ba nou gaz nou pa vyolan nou mande kò boko frè nou yo ki tonbe sou sòt batay ebyen yo pa ba nou l nap pran fòm baz ki kenbe nou nan esklavaj lan nap pran fòm baz ki kenbe nou nan ensekirite an nap pran fòm baz ki voye frè avèk sè nou yo al mouri anndan vilaj de Dye. E mètnan. Je suis sanctifié Ahh Avanse non madame Ou libere kounya pa vre Le peuple Moun ki kenbe nou nan lesclavage Ohh Jodi a ou s afranchi Humm. Divès gwo jounalis nan radyo tradisyonèl, gade non ki konn fè gwo deba fas yo te konn ap sipòte Fantom 509 k ap travay pou libere lepèp ayisyen. Gade yon nou nan kafou ayopò, ou raple w? Men kòman bagay la te ye wi papa ayisyen. Ou pa poze tèt ou kesyon? Kote yo te jwenn zam? Kote yo te jwenn zam pou fè tout aksyon sa? Kote yo te jwenn bal pou y ap tire anlè konsa? Humm. Adje! Patron yo ap bay, patron yo ap antre zam pa pil e pa pakèt. Ti konprann? Yo ap simaye tout peyi a, yo gangsterize peyi a, e sa yo t ap fè? Jounalis te menm di w li ka fè jwenn zam, li ka fè jwenn bal, mande m si gen endistri k ap fè yo nan peyi Dayiti non. Patron l, yo te fon sèl a gang yo. Epi jounen jodi a, eeeee, je ne sais pas, men sa nou te fè tande. San bliye kantite machin leta nou boule. san bliye kantite machin ki pou ranmase fatra nou boule, san bliye kantite biwo leta nou met dife ladan yo, san bliye kantite ti machin malere ak malerèz nou met dife ladan epi jounen jodi a nou pa fè anyen. Hum! Gete alejè anba pye nou. Bon travay, sof ke m konnen demen si Dye ve ap fè egzatteman 20 mwa depi nou touye prezidan an. Zo ap koke nan gòj nou chak jou k ap pase e m pa kache di nou, nou pa k fouti dòmi alèz. Nou p ap ka dòmi alèz. Chak nou fèmen je nou, Jovenel ap parèt devan nou. Paske, nou pa ka pran yon peyi pou nou fè l konsa, pou nou redui l an sann konsa, epi jounen jodi a, nou tout kanpa deran dan nou, n ap pete kouri, n ap tann blan k pou vin met sekirite. Men kòman l te ye, pèp Ayisyen? Ou pa mande kote moun sa yo? Hum! Moun sa yo sifi sèlman pou kraze vilaj? Kote yo? Kot zam yo? Jounen jodi a, se moun sa yo ki te nan opozisyon, se Andre Michel, se moun sa yo k ap siyen, se moun sa yo k ap mande entèvansyon militè, epi men kouray yo. Men sa yo t ap fè anba pon an. Men kòman sa te, men kòman yo t ap pete, se te lajwa, lagète, lakontantman. Lè konsa gang yo tèlman kontan e menm pandan y ap fè makak nan lari a menm y ap ranfòse apresa pou yo manje youn aprè lòt. Sè Maranatha gen egzatteman 5 lane ki pral eksplike nou kòman yo fè jou lam pèp ayisyen mwen envite nou tande sè Maranatha ansanm avèk anpil atansyon. 5 an, ou gen 5 an? 5 an. Ou gen 5 an? Ok. Ebyen di nou non lè wap prepare jou lam lakay ou kòman ou prepare l? Piske yè lè nou tap pale avè w la ou te di nou ou konn fè jou lam pa vre? Ou gen 5 ans ou pral di nou koman ou menm ou konn fè ju lam lo lakay ou. Nou menm nap tande ou. Pale avek nou. Epi tou pale fo wi. Si. Ok pale non. Epi lè wap fè ju lam nan anvan ou fè mete n bouyi. Ok. Avan ou mete kanel ladann ou mete sel pou li ka bouyi. Ou mete sel nan kisa ou mete sel la? Nan lam nan. Nan lam nan ou mete sel pou li ka bouyi. Ok apre sa? Apre sa. Kou fini ak sa ou pran ou mete sik ladann ou blendel. Kou fin blendel apre sa apre sa ou fin blendel apre sa ou separe bay tout moun. Ou bliye? Ok pa gen pwoblèm. Waw waw waw waw sè maranata e dou y pa sonje rès la met mayi moulen oh oh antouka e pa nenpòt moun non ka fon ju konsa. Mèsi sè Maranatha mesye jounen jodia nou konn kòman pou nou fè julam medam yo tou donk julam trè trè bon pou lasante li bon pou zo li pèmèt gason yo gen plis spèmatozoyid epi pèmèt fanm yo pi djanm tou donk pa ezite pran ti lam veritab nou boukannen fri bouyi nan ju se ekstrèmeman enpòtan e pa bliye mete Resèt pou fè ji Sè Maranatha an aplikasyon se ekstrememan enpòtan pou lasante. Chay sot sou tèt li tonbe sou zepòl. Medam, matmwazèl, zemèsye ankò yon lòt fwa Rosemon Jean prezante laprès lè m dou sa a e bale l bale li bale wouze l mete pou gason l mete pou fanm li mete pou gang li mete pou gouvènman. Pou plis detay an nou tande l ansanm avè m. Fwonòd, ki se Fwon Nasyonal dè Zòganizasyon de Rezistans pou yon Ayiti Stab Demokratik, salye laprès pale, près ekri, près televize, n ap salye tout konpatriyòt nou yo, tout manm òganizasyon k ap fè rezistans fas a sitiyasyon dezas, kawo. Mesye dam opozisyon yo lage peyi a. Tankou nou te di deja, moun ki t ap goumen pou te pran peyi a, ki te bezwen pran Ayiti an otaj, ki te kwè yo te ka dirije peyi a. M raple m nan konferans ke nou te bay, nou te di peyi a atansyon. Mesye dam sa yo k ap goumen. k ap fè tout sa yo kapab pou ranvèse prezidan Jovenel Moïse an, se pa lòt pwoblèm yo genyen, se grangou yo grangou, degaje nou, fon fason pou n jwenn manje ba yo, men pa kite peyi a tonbe nan men yo. Paske se pa de moun yo ki gen ni konpetans, ni kapasite politik, ni konesans nan kesyon sa yo rele jesyon la choz piblik, n ap ba yo peyi a. Peyi a pral tounen non si peyi a pral tonbe non kawo. M t ale pi lwen, m te di mesye dam yo, nou vle kout ke kout kraze boutèy la, men kòman nou pral ranmase zenglen an? Jodi a, konferans m gen maten an, s on konferans pou nou denonse. de fason fèm, pou n kreye yon skandal, pou n mande konkou, pou n mande sekou pou moun sa yo, moun Solino yo, moun Dèlma 24 yo, moun Tòsèl yo, moun Kwadèboukè yo, moun Kanaran yo, moun Fò Jak yo, moun Laboul 12 yo, moun Nazon, moun Kriswa yo, moun Matisan yo. Sa n ap fè avèk yo? Sa n ap di pou yo? M raple m, nan diskou mesyedam politik yo, yo te fè tout sa yo kapab. Pou yo te moutre jovenel pa kapab men yo te di yo kapab nèg yo te kreye tout strateji yo bay manti yo di yo ka jwenn zam yap bay pou te pèmèt jovenel moïse pa la jodia men kote yo mennen nou. M ap denonse dènye atak ki fèt sou moun Lasalin, sou moun Solino, Dèlma 24, sou moun Nazon, Kriswa pa rapò a desizyon Mesye Ariel Henry te pran avèk ekip li pou te òganize kanaval. Se li k pote sa a pou moun yo. Ariel Henry, Gouvènman Ariel Henry a debloke anviwon 700 a 800 mil dola ameriken pou l voye nan baz gang Vilaj de Dye, baz gang nèg krache dife, bay gang 90 epi gon pòsyon yo pa bay lajan. pou te pèmèt pa t gen bal tire sou Bèlè, pa t gen bal tire sou Channmas pandan 3 jou kanaval la. Kounye a rès nèg K-mpèch yo, lòt nèg sa yo di nèg sa yo gen lajan nan men yo epi yo menm, paske m ap fin tande K-mpèch, youn nan chèf gang yo, li di w gen youn, gen nèg yo ki gen 200 mil dola nan men yo, genyen ki gen 50 mil, genyen ki kite kay, ki te lwe kay, ki gentan chanje kay. Avèk kisa? Avèk lajan trezò piblik. Yo pa ka jwenn lajan. Pou ranfòse lapolis. Yo pa ka jwenn lajan pou bay pou achte minisyon, materyèl bay lame, bay lapolis pou konbat kesyon gang. Sepandan, yo gen lajan pou y ap alimante bandi. Pou ki sa y ap alimante bandi? Ki enterè gouvènman Ariel Henry a genyen nan sipòte, nan epole, nan rann bandi yo vivan o detriman enstitisyon ke nou genyen ki se lame, lapolis? Se pa pou lòt bagay. Si yo reyini kondisyon yo pèmèt stabilite, lapè, sekirite tounen, enbyen pral gon presyon pou òganizasyon eleksyon. Ariel Henry gen yon ekip avè l, yon ansanm de ideyològ ki pa kwè nan kesyon eleksyon paske yo pa ka gen eleksyon. Men yo gon kapasite pou yo vann yon diskou eleksyon. Pou yo di yo pral fè eleksyon, y ap fè presyon montre y ap monte kou de kasasyon, eksetera. Men m ap di nou. Y ap kreye kondisyon pou chak fwa yo pale de eleksyon, pou se lidè politik yo yo menm k ap di pa gen kondisyon pou eleksyon fèt, yo pa pral nan eleksyon. Kounye a yo pral gen yon diskou devan Nasyonzini, nou vle fè eleksyon, men pati politik yo pa vle al nan eleksyon. Enben, si se pati politik yo k pa vle al nan eleksyon, enben Ariel ka rete la ennan, dezan, twazan, katran, senkan, paske l vle fè eleksyon, men mesyedam politik yo di Yo pè, pa gen kondisyon pou al nan eleksyon. Men wòl ke nèg yo ap jwe avèk bra ame a. Mesye bandi yo, menm lè yo voye nou, men nou menm konprann se pitit sòyèt nou te ye tou. Sa n ap fè a li plis ke teyoris. Paske teyoris la li menm, li gon sib. M pa ta gen pwoblèm wè sa leta n ap goumen. Men kisa nou genyen avèk yon malerèz ki fè 2 chanm kay e pou fèl bwote kouri kite 2 chanm kay la lal yon lòt kote l peye yon lòt yon chanm kay pou 20 mil dola sou 3 jou debake ankò ou metel deyò kounya lap kouri timoun nan menn timoun nan pyel timoun nan wòb li li pa pran yon grenn kiyè li pa pran yon dra li pa pran yon sèvyèt pou timoun yo èske nou menm se vre m konnen Yo fè nou pran dwòg. Yo fè nou pran krak pou nou pa konn kote n sòti. Men lè tèt nou fon ti klè, gade èske wout nou pran an se meyè vwa a. Kisa moun Lasalin, kisa moun Nazon, moun Kriswa, moun Belè, Moun Fò Nasyonal, moun Tòsèl, moun Fò Jak, moun Fèmat, Laboul, moun Matisan, sa yo gavèk nou? Eske se lan men yo lajan peyi a ye? Eske se yo vrèman ki ta dwe sib nou? Ebyen maten an, nou denonse resposabilite. SDP genyen nan asasinen popilasyon an. Jodi a SDP pa met oken rapò deyò. Pa gen masak. Jodi a se pa masak ki genyen. Jodi a moun kap kouri a pil timoun sa yo se bandi yo ye. Pa vre? Se sak fè jodi a dwazimen pa di anyen. Kote Pierre Esperance kap pwodui rapò? Kote Marie Yolène Gilles? Kote Gédéon Jean? Kote m ta di Jean Monat Metellus ki te pran lari l di depi Jovenel ale sekirite ap retabli. Liliane Pierre Paul cheri sa n ap di sa n ap fè paske men kote n mennen men kote nou ye paske m pa kwè se sa nou te vle apre Jovenel Moïse. Ebyen maten an nou denonse sa nou mande yon lòt fwa ankò Pou Nou bloke sa kap fèt la. Nou menm menm près pale, près ekri, medya an liy ki la a. Nèg yo kreye mwayen. Dayè, ou wè gouvènman fon fason li fèmen li fèmen jistis la. Ou wè yo pa menm kreye yon mwayen pou ta gen 2 chanm ou 3 chanm sivil. Ki ta pou pèmèt, omwen si yon nèg pran kay ou, ta pran byen ou, omwen ou ta fè yon aksyon an degèpisman. Ou ta gon, o, menm lè ou poko al ezekite l, men w ta gen jijman an nan men nou. Ou konprann byen wi? Se kòmsi gon konplo, gon pwojè nèg yo fè pou nou. Ou pran le Kanada ki vin la a. Li mete avyon anlè, tout moun di l ap idantifye bandi. Y ap envantorye, yo gen gwo teknoloji, avyon. Men, mesye dam, sa nou pa t konprann. Avyon an pa idantifye okenn bandi. Se pwason avyon an idantifye nan lanmè a, epi kounye a le Kanada wè lanmè nou gen pwason, kounye a yo voye bato pou vin peche pwason le swa. Se pwason yo ki bandi pou Kanada wi. Sèke tout bagay ou tande tout bri k ap fèt la, nou pran nan yon konplo, e se poutèt sa maten an, nou fè konferans lan pou nou di halte la, paske moun, pa gen kote pou moun yo kouri al ankò. O mwen lè nou tap kouri dèyè moun la matisan li te ka moute li gon zanmi nazon la moute nazon lè nou te kouri dèyè moun nazon o mwen li te ka moute fèmat jodi a fèmat ap kouri desann fè laboul ap kouri desann fò jak ap kouri desann matisan ap kouri moute nou te nan centre ville la ou pa banm opotinite pou moun yo al an pwovens ou bare matisan ou bare kanaran ou bare kwadèboukè kounya yo te gwoupe anndan vil la bon. Ou dakò kounye a pou bandi rantre anndan vil la, touye yo, boule yo, kidnape yo etc. Ebyen nou panse jodi a gen de aksyon ki te ka fèt pou ta pe akonpanye moun yo. Si demen maten ou ta moute yon fòs menm jan 2004 m sonje lè nèg yo te vini avèk operasyon Bagdad, ebyen te gen yon mouvman 2004 ki parèt ki pote kan menm te gen yon bagay. Jodi a, piske se gouvènman an k ap fè l, ou konn sa yo pral fè? Kèlkeswa aksyon ou fè la, yo pral trete moun yo de bandi. Si w ta gen yon gwoup militè demobilize ki ka kanpe yon mouvman, tankou n ta di, yon paramilitè ki akonpanye polis la pou ta pèmèt ki gwo a bandi, yo pral fè nèg yo pase pou bandi. Sa vle di, nan tout fason, popilasyon an pran, sèl moun ki kapab, sèl enstans ki rete la kap bay yon kout men, Se nou menm medya yo, se nou menm laprès pale, sitou nou menm rezo sosyo, medya an liy yo. M di nou mèsi nan konba tou n ap mennen, paske nou pran anpil risk lè m ap gade kòman n ap kouche anba bal pou nou enfòme ak enfòme popilasyon an. Men, se paske gen yon ti espas toujou k fè nou ka kanpe. Si pa gen anyen ki fèt, nèg yo ap pran tout espas la avèk sèl objektif pou jistifye entèvansyon Ameriken, entèvansyon fòs miltinasyonal. Sa vle di, m fini pou m di, se nou tout ansanm jodi a ki pou mete men pou nou di sa pa ka kontinye paske se pa vòlè moun yo ap vòlè, se yon pwojè politik, se yon plan politik e se plan y ap egzekite, se nou k pou parèt la pou nou di halte la, plan sa pa ka kontinye egzekite paske si plan sa kontinye egzekite li ka disparèt souverènte nou, li ka disparèt nou nou menm kòm moun. Pa bliye se enjekte la. Se Indyen ki te la, jodi a pa gen Indyen, se disparèt yo disparèt li. Se ale yo ale, yo fè yo ale. Sa vle di, nou menm Ayisyen, yo ka mete nou deyò, si nou pa pran tèt nou, si nou pa pran responsablite nou, e si nou tout ki la a, nou vle al nan syèl vivan, pa gen nou youn ki prale. Paske pa gen moun k al nan syèl vivan. Se men pou nou mete, se pè pou nou pa pè, se lapè a pou nou afwonte, pou nou kapab restore stabilite, lapè ak sekirite anndan peyi a. Mèsi. Vwala, medam matmwazèl se mesye ou tap tande deklarasyon Rosemond Jean. Donk, a chak fwa Rosemond Jean prezante devan laprès, m pa kache di ou, li toujou vin avèk anpil, anpil dosye nan djakout li. Ebyen m ap fè ou konnen divès ti machann anba lavil, sitou nan ri pave ak divès sitwayen pat mete dlo nan bouch yo pou eksplike men sa bandi ap fè yo pase, donk, Depi avan yè pèp ayisyen nou konnen gen yon batay ki pete lavil la fè moun sa yo pa ka soti pou yo vin bat penitans yon fason pou yo kapab okipe fanmi yo donk mwen envite ou tande repòtaj sila. Fè nwaj m ti bò sa e kòmsi m te ka bliye si gon kote k rele Rijave menm nèg yo lè yo desann la yo kite yo pa konnen si gon moun k ap viv la se anba kabann nèg yo rantre yo di nou sa yo vle yo fè nou sa yo vle. Tankou kay, ou wè tankou wè kay ki kanpe bò isit yo pa gen anyen ladan. Mwen menm, wè mwen menm k ap pale avè w la, yo pa kite m nan kay. E la m te rete nan kafou a la. Yo pa kite kabrit mwen, yo pa kite anyen, anyen, anyen. Menm yon moso rad sa m te sòti avè y avè l yo kite m. Kounye a la ou konn dènye bagay y ap fè la, yo tèlman pa kite anyen nan kay yo, kounye a e grenn seramik yo y ap dekole. Pa janm gen yon Leta k parèt, pa janm gen yon moun ki parèt pou yo janm di nou anyen. Pase yo lage nou ozabwa, n ap viv poukont nou. Pou kont nou, nou pa gen dlo pou nou bwè bò isit nou pa gen anyen, nou sèlman nou lage ozabwa. La anba bouch Dede yo, bon men la ri Pavela gen yon kafeterya m pa konn sa l itil moun. Anyen! Menm lè yo te yo yo konn kanpe anba y ap gade nèg yo a zam sou nou la a. Y ap fè bak y ap rantre nou menm nou lage pou kont nou. E sa m te di. Mwen m te di Teriel m pral rele pou l lanse yon kri pou nou lan ri pave pase m wè yo lage nou pou nou mouri ri pave. Lè gen kouri konsa a, kisa w fè ou menm? Nou kouri rantre tankou koridò a la, nou kouri rantre lan koridò a fèmen baryè, yo konn vide bal la, yo konn vide bal nou konn fè nenpòt 3 zèdtan andan nou pa janm ka met tèt nou deyò non. Nou pa janm ka met nèt nou deyò. Aprè sa lè yo ale, nou sòti pase e la nou genyen nou pa gen lòt kote. Nou pa gen yon pwovens, ou pa gen yon kote, ou pa gen yon leta k ap panse pou nou rete la. Lè kouri nou kouri, lè pou nou tounen nou retounen. Ou pa janm fè pèp la tounen konsa lè w kite machandiz yo. He, he. O, yo konn pase, tankou se wonm nan yo bezwen pou yo bwè, yo pran l yo bwè. Se sigarèt la yo pran l. Apre sa yo ale. Gen pafwa la genyen k konn vin la, yo di w o lè nou wè nou pa kouri, nou pa bezwen kouri. Imajine w moun nan pa papa w, li pa manman w, la yon gwo bout bwa zam nan men l l ap vini, epi ou wè l ou pa kouri. E papa w li yo pa kouri a. Depoze pou nou ke lè gen tire e sere n ap sere menm kouri nou kouri kite ti machandiz nou atè. Nou kouri kite ti machandiz nou atè, nou pa gen tan pou nou ranmase l. Ou ka achte yon ti machandiz la, ou achte yon kès machandiz la pou fè 50 goud. Li fè yon mwa lan mou. Menm lè ou te pran yon kòb biwo, kòb biwo a kraze apre sa se kalkile w ap kalkile ki kòman ou pral pran prizon. Moun nan ou konn rantre nan yon sòl pou pran ou moun nan baw yon kou yon men devan sòl pou wè si wap viv kòb sòl la vin kraze lanmòw e ou ka pral achte avèl epi lèw tande sa yo pranl lanmòw ou vin sòt ou dwe sòl la ou dwe bank enben sikilasyon yo si tèlman di pou pèp yo pou malèrèz pou nou kap viv lan lari a la sikilasyon an di pou nou anpil nap pase mizè nap kouri nap sere ou achtel ou pap vann. E lè w al achte yo pran ti kòb la nan men w. Ou toujou dwe. Gen moun ki pa konn sa yo rele dwe sikiyasyon an monchè. Bon, m pa wè yon sitwayen nan peyi a la ki ka fè yon bagay pou nou apre Bondye k ap tann lè nou mouri, si se lan dife li di pou n ale pou n ale. Paske m pa wè anyen ke yo ka fè pou nou. Lè gen tire konsa kisa w fè ou menm k ap vann la? Enben lè gen tire konsa kisa w fè? Kouri kite bagay ou. Wal sere apre lè bagay yo vin fret si w ka pran l ou pran l si w pa ka pran l ou kite l ou ale ou vire do w. Pa egzanp lè konsa eske ou pat konn gen de kliyan avan ki malerezman pa rapò avèk sitiyasyon tansyon sa ki vin pa ap frekante sou. Menm kliyan an kap vin achte lan mall lan depi lan wout yo gentan pran kòb la lan men l kote w ka achte kote l ka vin achte lan mall. Kisa w vann ou menm? Mwen menm kisa m vann, m konn vann anbrate kep. Mwen menm son bagay m vanse lan ke nenpòt. 1 an la depi m pa vann ankò paske m te rive bò Vivario avèk yon machandiz. Yo te pran machandiz sa lan menm. Yo te pran machandiz la lan machin nan, a tout machin nan. Sou bout. 5 jou, m te sot achte, m te soti vann avèk ti rès kòb ki te lan men m nan. M te rive devan mache an fè, yo te pran valiz lan men m. Depi lè a m dwe ni kòb sòl, ni kòb bank. M rete lan mwen menm, m pa fè anyen ditou. Jou m, m gen 5 timoun. Jou kòm Bondye se li ki te mete nou sou tè a. Li swazi m fè 50 goud pou m ba li manje. M fè 50 goud m ba li manje. Kay mwen m ap dòmi. Mwen ziye mwen. Lè gen kouri m kouche atè. Lè gen tire m kouche atè e la m degaje. M oblije m pa ka fè anyen. Pandan w chita la w pa pè? Mwen m reziye mwen, m mete m san fwa, m mete m sou kont Bondye. Tout bagay yo nan men Bondye yo ye. Lèzòm pa ka pi fò ke Bondye. M remèt Bondye tout bagay yo. Vwala donk depi divès jou sitiyasyon an ekstrèmeman konplike anba lavil donk machann yo paka desann yo al vann moun. ki gen aktivite moun ki gen kay nan zòn nan, tout moun oblije pete kouri akoz bandi yo k ap batay. Medam, madmwazèl, se mesye, byenvini nan Ayiti, peyi spesyal nou. Ayiti a trè spesyal, medam, mesye, tande resèt sa byen. Ou menm gason ki gen madanm lakay ou, madanm ou pa konn fè manje, Men teknik pou itilize, menm si l fè manje a l pa gou, gon fason w kapab rann manje a gou. Gon ti pwodui fò w toujou genyen lakay ou pou kapab fè manje a gou. Mesye, prezante pwodui a silvouplè. Depi w gen madanm ou konnen madanm nan pa fò nan manje, toujou gen piman. Se pou toujou gen piman lakay ou. Depi w gen madanm ou, ou konn madanm ou pa fò nan manje, se pou toujou gen piman. Se pou toujou gon ti piman lan kay la. Heyy ayayay ke Bondye mete ti piman nan lavi nou vide piman sou manje an lè madanm ou pa konn fè manje se piman ou mete ala traka papa antouka janm toujou renmen dil Haïti dictature la perle des antilles Haïti démocratie la république des coquins sèl vòlè kap rete ki vivra verra ki mourra kakara. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite ou nan bra Papa Bondje paske se li menm sèl ki kapab pwoteje ou ba w lavi ak lasante. Bonjou bonswa tout moun non pa m se Fouco e n ap kwaze nan lòt videyo. Orevwa a la pwochèn. Bizou bizou an love.